Bonjou bonswa tout moun, se yon plezi kòm dabitid pou m avèk nou nan emisyon pa nou an Mon Editorial avec Yanick sou platfòm de fòmasyon, meyè platfòm de fòmasyon nan moman an la k ap fè yon travay rud, k ap fè yon travay acharne pou pote enfòmasyon yo, pou pote nouvèl yo pou nou an tan Reyèl. Se yon plezi pou nou la, pou nou pataje enfòmasyon yo ou sou tak 509 tout ayisyen konekte. Si w poko abòne map envite w abòne aktive ti klòch notifikasyon an e konsa nap rete konekte. Dèyè mikwo prezantasyon an se toujou menm Yanick lan menm vwa a anyen pa chanje. Nou wè sa? Sa se konstitisyon peyi an. Nou sonje dènyè refòm konstitisyonèl prezidan Jovenel Moïse te vle fè andedan peyi a. Te gen referandòm ki te sou tab lan, te genyen plizyè lòt dosye ki t ap regle, konsiltasyon ki t ap fèt, dè ekspè an dwa konstitisyonèl ki t ap rankontre, ki te chita pale ansanm nan lide pou chanje konstitisyon an, nan lide pou dote peyi a de yon lòt tèks fondamantal. Ebyen, nèg nan opozisyon yo, ki yo menm ap fè bè, ki yo menm santi yo alèz sou ejid konstitisyon 1987 amande a, yo voye pye, yo fache, yo estomake, yo fè konplo, moun mouri, moun pran prizon, moun pran baton pou konstitisyon an. Aprè prezidan Jovenel Moise fin asasinen, men byen avan, konplo fèt, yo touye batonye Monferrier Dorval, yo pran tout chay lan, yo mete l sou do prezidan Jovenel Moise. Pou ki rezon? Paske batonye Monferrier Dorval, alepòk ki li menm te gon diskou ki favorab avèk chanjman konstitisyon an, ki te wè nesesite pou Ayiti gon refòm konstitisyonèl, pou Ayisyen, Ayisyèn, konpatriyòt, frè m, sè nou yo, gon konstitisyon ki adapte avèk bezwen moman, sa n ap viv jounen jodi an kòm kriz k ap travèse sosyete a. Ebyen, nèg ki te nan opozisyon politik yo sou Jovenel Moïse, yo te wè refòm konstitisyonèl la pa t ap nan enterè yo. Yo te wè nan refòm konstitisyonèl lan, si prezidan Jovenel Moïse te fon chanjman de rejim politik, kote yo ta fini avèk kesyon rejim palemantè lan, yo ta vin avèk rejim prezidansyèl, on prezidan, on visprezidan, humm, bagay la pa t ap bon pou yo. Nèg sa yo, anpil nan yo ki kwè ke se nan gen yon premye minis ki pou desann nan palman an ki pou al fè lajan, pou y al pran kòb nan vote premye minis, pou al plen pòch yo nan vote premye minis, yo di, ah, si m kite refòm konstitisyonèl la pase, Pou Jovenel Moïse ta vini avèk lide prezidan an ap tou monte avèk vis prezidan l, ki kote nou pral fè kòb? Kòman nou pral fè fè lajan lè gen asanble? Kòman nou pral fè fè lajan lè pou yo nome yon premye minis pou nou chwazi yon premye minis? Paske m ap raple w, chwa premye minis lan, pou gen yon premye minis andedan peyi an, Se konsiltasyon 2 chanm yo, Sena a avèk Chanm dè Depite an, sou chwa prezidan an fè a, epi apre yo pral vote ann asanble pou yo ratifye premye minis la, pou senatè ak depite yo chwazi premye minis ki pral genyen pou pran tèt primati lan ki pral genyen responsabilite pou l travay avèk 18 lòt minis. ki pral fè pati de kabinè l lan pou pote rezilta ak pwoblèm peyi a. Yo wè li p ap mache, li p ap bon pou yo. Yo wè bagay la p ap nan enterè yo. Paske pou yon premye minis ratifiye an Ayiti, fòk pouvwa a mete lajan deyò. Pou yon premye minis ratifiye an Ayiti nan moman n ap viv lan la a, avèk senatè kowonpi, Depite konronpi, dwèt long siperyè sa yo, vòlè, visye, grangou, raketè sa yo ki te nan palman an, fòk te gen milyon sou tab lan. Fòk te gen milyon k ap pote, fòk te gen lajan k t ap distribiye. E se premye kou nèg yo ta pral pran avèk pwojè e pwojè refòm konstitisyonèl prezidan Jovenel Moïse te inisye a. Paske ide a se te vini avèk on rejim prezidansyèl. On prezidan, on vis prezidan. La a nèg yo gen tan santi yo dawonn. La m ap pale nou, presizeman, de depite ak senatè yo ki te nan Parleman an. Men gen on lòt aspè. Nan menm refòm konstitisyonèl sa a, nan menm demach Prezidan Jovenel Moïse tap fè pou mete yon referandòm kanpe, fè yon referandòm, òganize yon referandòm andedan peyi a, ki ta pral abouti avèk chanjman konstitisyon an. Si majorite popilasyon an te vote wi yo vle yon nouvèl konstitisyon, sa w tande a l ta pral pase. Si yo te di non, ok pa gen pwoblèm, konstitisyon 87 amande a ta pral rete. Ok! Men, an nou gade reyalite an jan l ye a. Mesye dam sa yo ki te nan opozisyon politik sou Jovenel Moïse an, anpil nan yo ki te fòme blòk minoritè andedan Paleman an, ke l te nan Sena Repiblik la, ke l te nan Chanm dè Depite a, yo pa t vrèman gon enfliyans sou popilasyon an. Sepandan lè yo monte yon koalisyon yo di yo mete òganizasyon popilè yo nan lari, yo mete SDP avèk yo, yo mete òganizasyon nan sosyete sivil lan dèyè yo, sou beton an, yo ta pral fè vwa yo pase. Paske lè gen manifestasyon ki òganize, yo ka fè vwa yo pase, yo ka mete moun nan lari, eksetera. Yo vin chèche yon lòt fason pou yo pyeje Prezidan Jovenel Moïse avèk ide refòm konstitisyonèl lan, avèk ide pou l te vin fè referandòm nan. Paske yo kwè si popilasyon an vin konprann lide pa gen nesesite jounen jodi an la pou rete avèk rejim e palemantè kote ke Premye Minis pral pase devan palman, palmantè ap fè kòb, depite a senatè ap plen pòch yo avèk lajan sa a epi pi devan ankò Se menm yo menm ki pral monte opozisyon politik yo pou yo anpeche gouvènman travay, pou yo lòk, pou yo bloke peyi etc. Si yo ta kite popilasyon, yo ta vin kite Ayisyen, Ayisyèn yo konprann jwèt la k ap jwe a, nèg yo wè yo ka pèdi ni sak ni krab. Epi kisa w konprann yo pral fè? Kisa yo aranje kò yo pou yo fè? Opozisyon politik lan, yo vini avèk yon sèl koze, yo fè w konnen, se avèk kat dèmalòg lan ou pral nan referandòm nan, se avè l, efektivman, kou w al nan referandòm nan, w al patisipe, yo tcheke pou ou, ou vote swa wi ou non pou referandòm nan, nèg yo vin avèk yon pawòl, ou tou vote pou eleksyon. Epi boum! Sdp vin avèk yon lojik retire retire pus nan tout kat idantifikasyon nasyonal. Nan yon premye tan yo di w kat dèmalòg yo yo pa bon, se enfòmasyon y ap vòlè y ap kolekte. Nan yon lòt tan yo vini yo di w depi w gen kat dèmalòg la w al nan referandòm, se tou vote yo fè w vote epi boum peyi an pran La République en du feu, tout moun ki gen kat dè malòg yo ki se militan politik, yo kòmanse retire ti pis nan kat dè malòg lan sou pretèks ke pouvwa Jovenel Moïse lan, sou pretèks ke Prezidan Jovenel Moïse ap òganize yon referandòm ki sinonim eleksyon kote ke se li menm ankò l ap ranje kò l pou l mete moun li sou pouvwa eksetera. Men la a, nou vin reyalize ke nèg sa yo ki konstitiye opozisyon, ke se te opozisyon ki te nan palman an, nèg ki te monte koalisyon minoritè ki te gen Beauplan, ki te gen Nenel, ki te gen Rika, ki te gen Don Kato ladan l lan, yo te de movèz fwa, ke l te lòt gwoup nèg sa yo ki te nan lari an, Tankou Andre Michel yo. Lè w pran inite, lè w pran verite, tout koalisyon sa, fizyon avèk Edmonde Supplice Beauzile, yo menm tou yo te de movèz fwa paske yo t ap endui pèp la an erè. Men, lè nou vin, lè nou vin konstate bòn fwa ki egziste pa bò kote Batonye Monferrier Dorval, menm lè andedan menm bawo Pòtoprens lan te gen gwo deba k t ap fèt sou sa, Batonye Dorval, antan ke batonye ki t ap jere bawo a, li menm li te konprann ke Ayiti gen nesesite pou gen yon chanjman konstitisyon. Fòk chanje konstitisyon an pou anpeche deriv k ap fèt andedan peyi a. Fòk nou chanje konstitisyon an pou n mete yon limit avèk kesyon koripsyon ki gen andedan palman an. Mwen menm m pa wè, m pa konprann sa k fè jounen jodi an la, si n ap pale de koripsyon, si n ap pale de detournement de fonds publics, pa vrèman gon rapò ki fèt andedan Parlement Ayisyen an. UCREF la, ULCC la fòk yo ankete soti rapò sou basyon koripsyon sa a. E pi, boum, Batonye Monferrier Dorval, li di fòk konstitisyon an chanje. Pou lapèn, konplo fèt, yo asasine Batouniye a, jis paske yo pa t vle li ensite popilasyon an, li ensite sosyete an, li ra, pou l ralye lòt moun avèk ide ke Ayiti te bezwen yon konstitisyon. Batonye a pa t fè l paske l t ap sipòte pouvwa Jovenel Moïse lan non. Batonye Monferrier Dorval se yon moun ki te rete egal a li menm. Sa ki konstitisyonèl la l ap di w li, Sa ki an dehors de la constitution an lap doule. Men kòm a lepòk opozisyon politik lan sa l tap pale refòm konstitisyonèl li tap mande l tap egzije l tap ankouraje pouvwa an plas lan pou l te fè a yo te wè l pa tap nan enterè yo. Nou pa konn kòman sa fèt, kòman l òganize men sèlman yon jou swa yo pral jwenn batonye Monferrier Dorval asasinen lakay li. Jiskaprezan, jiskaprezan, 31 mwa apre asasina Batonye Monferrier Dorval, dosye a nan tiwa. Epoutan, li evidan ke prezime asasen, prezime kriminèl yo, yo ap mache sou moun kòm si de ryen netè. E menm nèg sa yo ki siman patisipe nan konplo pou touye Met Dorval, Jounen jodi an, se menm yo menm ankò k ap mande refòm konstitisyonèl, se menm yo menm k ap planifye konstitisyonèl, e refòm konstitisyonèl. Mettenan venons au Prezidan Jovenel Moïse. Prezidan Jovenel Moïse, li te gen ide fon refòm. Li te genyen entansyon, li te gen bòn volonte k te anime l pou l chanje konstitisyon an. Malgre tout sa, yo ka repwoche konstitisyon 1987 a mande a. Malgre tout repwòch yo ba li. Malgre tout kout wòch, tout lapide yo lapide l, jiska dat, jiska dat, se sèl konstitisyon nou sanse ki genyen la a, ki reflete egzakteman bezwen popilasyon an nan epòk ke konstitisyon li te fèt. Ok? Nan epòk yo te fè refòm nan. Sa se yon konstitisyon ki te fèt an 87, konstitisyon kote ke popilasyon an, peyi an, pèp ayisyen an, yo soti anba yon opresè, yo soti anba grif yon diktatè, konstitisyon te reflete egzakteman bezwen moun yo an 87. Men 36 zan apre, se pa menm bagay yo, 36 an aprè gen evolisyon ki fèt nan mond lan. 36 an aprè gen adaptasyon. Se paske nou pa gon parleman, nou pat janm gon parleman ki fonksyonèl ki fè ke jounen jodi an nou nan katchouboumbe sa. Prezidan Jovenel Moïse ki te wè nesesite, ki te wè volonte pou gon refòm konstitisyonèl malgre yo di w se nan enterè l men nou kon, e, ekout, Konstitisyon an di w on prezidan pa ka fè plis ke 2 manda. Menm lè prezidan Jovenel Moïse te fè refòm konstitisyonèl lan, nou panse, malgre ke entènasyonal lan te montre yo pa dakò, yo pa dakò refòm konstitisyonèl la eksetera, yo pa dakò referandòm nan, nou panse ke Jovenel Moïse pap janm ka annik vini pou l rantre on twazyèm manda epi l al nan eleksyon li vin prezidan? Non! Sosyete sivil lan te la, entènasyonal lan te la, a tou lè kou yo te deja pa t dakò avèk li, li pa t ap janm ka vini pou l fè yon bagay konsa. Li pa t ap janm ka vini pou l annik mete yon tèl dispozisyon andedan refòm konstitisyonèl lan, alòske gen opozisyon politik ki te anfas li ki t ap janm aksepte yon bagay konsa. Deja nou wè, tout diskou sa yo ke yo t ap di, bagay sa yo yo t ap pale yo, Sa a se pou te dekouraje popilasyon an, pou te fè moun yo konprann bagay la nan yon lòt sans ke l pa t ap nan enterè yo, l pa t ap bon pou yo, yon pakèt pawòl anpil. Pou konstitisyon an, Prezidan Jovenel Moïse li asasinen ide refòm konstitisyonèl lan, yo asasinen l avèk li menm. Sepandan, moun ki touye Prezidan Jovenel Moïse yo, jounen jodi an la a, yo sou pouvwa yo, yo pa vin avèk menm ide a, Se kòm si asasina prezidan Jovenel Moïse lan se yon lojik ot twa ke je mi mèt. Yo touye w paske w te gen yon ide pou te fè yon bagay, lè se ou menm ki t ap prezante moun yo ide a, yo di tout moun se nan enterè w li ye, se pou w ka vin manje, se pou w ka vin vòlè, se pou w ka vin plen pòch ou, yo fin touye w, yo pran plas lan. Epi kounye a, menm yo menm ankò, Yo vini avèk menm pwopozisyon an sou tab la. Kounye a, antank Ayisyen, antank moun ki eklere, antank moun je kale, je w pa pete, nèg yo pa gen tan pete je w, yo pa gen tan kreve je w, fò w ka di moun yo ke referandòm ke yo pral òganize la a, referandòm ke yo prevwa òganize nan lide pou chanje konstitisyon peyi an, menm jan yo te di sa Jovenel ta pral òganize an, se yon referandòm fosman demokratik, Ebyen, sa Ariel prevwa avèk sdp la pou yo òganize andedan peyi an, li de fwa, fosman, plis demokratik ke sa Prezidan Jovenel Moïse ta pral òganize a. Konprann byen wi. Prezidan Jovenel Moïse ki te yon prezidan eli, li deside òganize yon referandòm, tout agiman vini sou tab lan, eksetera, eksetera, pou yo montre l pa demokratik. Men Ariel Henry, ki pa gen okenn lejitimite, Ariel Henry, ki pa benefisye okenn lejitimite parlemantè eksetera, Ariel Henry, non l enplike nan touye yon prezidan, nou panse Ariel Henry gen lejitimite li menm pou l òganize referandòm? Ariel Henry de fwa pli fosman demokratik ke prezidan Jovenel Moïse. Fòk nou klè, Ariel Henry pi fek, Ariel Henry de fwa, twa fwa, senk fwa pi fek ke referandòm ke Prezidan Jovenel Moïse ta pral òganize a. Donk la, tout advèsè Prezidan Jovenel Moïse yo alepòk ki t ap kritike refòm konstitisyonèl lan, se paske yo menm kèlke pa yo te gen espwa pou yo vin fè bagay pa yo. E se youn dè rezon m vle nou toujou konprann, m vle nou toujou kale je nou. M vle nou toujou mete sa an aplikasyon. Lè w wè gon pouvwa, lè w wè w gon prezidan ki eli, ou wè nèg ki anfas li an, se batay politik li vin fè, e nan batay politik la, se pa atravè lèzide, se pa atravè lèpwopozisyon li vin batay, men se pito mete moun dèyè barikad, kreye gang dèyè barikad, ou mèt kwè ke moun sa yo, avan menm ke manda prezidan an fini, y ap chèche yon konplo, y ap touye prezidan an pou yo ka vin pran pouvwa a. Paske, petèt nou pa t osi previzib sou Jovenel Moïse. Nou pa t atann ke nèg yo te ka rive nan yon limit jiskaske y al patisipe nan asasina yon prezidan pou yo pran yon pouvwa, pou yo vin jere yon pouvwa, nou pa t atann nou a sa. Men kounye a, etan done ke bagay lan gentan fèt, gon presedan, fòk nou vrèman vijilan avèk nèg sa yo ki rele tèt yo opozisyon politik, paske ke l se opozisyon palementè, paske to ou ta ap gen opozisyon palementè kanmenm. Paske Ariel ki pretann li pral òganize eleksyon. Ariel ki pretann lè l fin òganize eleksyon, peyi an pral tounen rejwenn stabilite l avèk kiyès? Nou panse si yo fè yon eleksyon la a, yo al mete nèg sdp oubyen alye sdp yo sou pouvwa a? Yo panse ke popilasyon ap aksepte l, yo pap aksepte l. Paske nèg yo la, yo prèske pral gen 2 zan y ap banboche yon pouvwa, yo pa regle yon mèrd. M pa kwè se lè yo fin al ta al nan eleksyon, yo ta fè yon eleksyon bòykote, yo ba yo pouvwa ke yo pral reyalize yon bagay andedan peyi a. Sa, li evidan. Lòt aspè krusyal ki abouti avèk asasina ke l te batonye Monferrier Dorval, ke l te prezidan Jovenel Moïse, se le fè ke Komite konsiltatif endepandan ki t ap travay sou refòm konstitisyonèl, sou referandòm nan, sou pwojè nouvèl konstitisyon an, lò yo te mande popilasyon, yo te mande pèp ayisyen an, kisa nou vle? Nou vle yon Paleman monokameral oubyen nou vle yon Paleman bikameral? Kisa nou te wè? Tout moun di, ee, Humm. Ba nou yon parlement monocameral. Bon gen moun, gen menm moun, gen ayisyen menm ki te di yo pa vle parlement an menm. Paske yo, nèg yo fè parlement an tounen yon repère de bandi. Men kòm nou nan yon eta demokratik, kòm nou pa nan dictature, se nan demokrasi nou ye, fòk gen parlement, fòk komin yo reprezante, fòk departement yo reprezante, kounye a ta pral genyen yon sèten amenajman ki ta pral fèt. Kòman yo ta pral fè l? Wi te ka toujou gen depite, wi te ka toujou gen senatè, men yo ta pral redui nonb senatè yo. Ou panse nèg yo t ap janm dakò? Nou panse nèg yo t ap janm kontan? Nou panse nèg yo t ap janm favorab avèk ide nan diferan departeman yo, poze tèt ou kesyon eske senatè yo travay travay de koneksite a li fèt avèk depite yo pou yo pote rezilta nan departeman avèk komin kote yo reprezante popilasyon an. Mwen menm gen de seri de departeman map gade ki gen senatè ladan yo. Gen de seri de komin map gade ki gen depite reprezante yo. Moun sa yo ki soti byen lwen, nan fon kochon, nan peyi pèdi, nan tou koukou, nan seksyon kominal ki elwanye yo, ki ap fè dezèdtan ap mache a pye sou de vi tchelo yo, pou yo vini nan yon komin, pou y al vote yon malfèktè, yon endividi, yon gwo koure ki pa vin regle yon mèd nan chanm depite a, nan palman an. Epi kou nèg sa a fin eli, Li desann nan fon kochon, li desann nan peyi pèdi an, ak ki sa l ale? Li ale avèk de nèf milimèt, l ale avèk de manch long, li pote bay jenn ti mesye yo. Li mete la yon gwoup gang, paske l konnen l la pou katran, se pa yon mèrd li vin regle. Se vote, se men l li vin leve, lè gen eleksyon pou l di j'approuve oubyen je n'approuve pas, pou l fè kòb li, pou l pran ti malèt li pou l ale. Epi, l ap prepare eleksyon nan katran k ap gen pou vini la a. L ap prepare eleksyon e nan sizan, nan senkan k ap gen pou vini la a, tou depan lè yo fè eleksyon an. Se fòmil lan sa. Nèg sa yo p ap janm dakò pou yo redui nonb de senatè oubyen pou yo redui nonb de depite. Okontrè, si w ta mande yon senatè sòtan la oubyen yon depite sòtan nan palman an ki pwopozisyon l ap fè pou palman an, li ta prefere di w ogmante le nonb de senatè. Paske senatè yo bokou pli enfliyan, yo bokou pli prezan. E se sa k fè w wè depi w wè nèg la rive nan palman an, li toujou ap bat swa pou l jwe wòl kestè, swa pou l jwe, li montre l enfliyan, li montre l enfliyan pou lè genyen e, e, pou lè yo ap fè, yo ap fè gwoup, li nan gwoup majoritè, se li k pòt pawòl, li nan gwoup majoritè se li k prezidan. Poukisa? Pou yo ka vin negosye avèk li. Se nèg yo k kraze peyi an. Si konstitisyon nou gen la te aplike a la lèt, ou panse Ariel tap fè tout sa l tap fè an? Non, Ariel pa tap janm fè l. E menm moun ki pase avan Ariel yo pa tap janm fè l. Andedan konstitisyon 87 sa a tèlman gen e dispozisyon, tèlman gen atik, de seri de bèl atik kap pale de desantralizasyon. Lè w ap li konstitisyon an, se kòm si se reve w ap reve. W ap reve yon Ayiti a la dimension de son histoire. W ap reve yon Ayiti ki byen desantralize, ki byen fèt, e twa pouvwa yo respekte tèt yo, prezidan an nan bò pa l, e palman an nan bò pa l, e lajistis nan bò pa l. Se konsa konstitisyon an òganize lavi an Ayiti, lavi politik an Ayiti. Men epoutan anyen pa janm fèt vrèman, yo pa janm respekte kwakseswa. Si Ariel te gen yon minimòm respè pou konstitisyon an, nou panse Ariel pa t ap gentan fè tout sa l konnen pou òganize eleksyon? Nou panse jodi an, Ariel se ranfòse l t ap ranfòse pouvwa gang yo andedan peyi an? Pou Vitelòm ap fete fèt li, m tande yè se te fèt Vitelòm, Vitelòm ap fete, alòske toupre Vitelòm nan gen yon pakèt polisye. On peta pa peta on entèvansyon pa fèt, FBI ap chèche Vitelòm, lapolis, pnh ap chèche Vitelòm, epi on mèrd pa fèt. Epi yo ap jwe, y ap ranse avèk pèp lan, y ap jwe avèk lavi Ayisyen epi nou menm n ap tolere sa. Jounen jodi an la deba, vrè deba a li pa otou de on konstitisyon. E m pa kwè, m ap tou di nou sa, m ap tou di nou sa, si nou tande Ariel deside l pral fè yon refòm konstitisyonèl la, nou tande blan an kore Ariel Henry, nou mèt konnen aa voye sou nou. Non, paske la, onètman, Ariel pa nan plas li pou l fè yon refòm konstitisyonèl. Paske menm sa yo t ap repwoche prezidan Jovenel Moïse an, se menm sa Se menm sa yo tap repwoche prezidan Jovenel Moïse an pou nou repwoche nèg yo tou. Se menm yo menm fòk yo goute l, fòk yo goute rejè a. Paske yo te motive, yo te mobilize pèp la pou rejte pwojè Jovenel Moïse an, men nou menm konsyaman fòk nou rejte pwojè pa yo a paske ki sa yo pral mete? Ki sa w ka atann de André Michel pandan ke l te fè 4 an lap fè fo pwomès, jounen jodi an l nan pouvwa l pa ka egzekite anyen. Ki sa n ka atann de nèg sa yo? Ebyen lide an se ki sa l ye. Wi Ayiti bezwen refòm konstitisyonèl, wi nou bezwen yon nouvèl konstitisyon ki dwe adapte avèk bezwen, avèk reyalite n ap viv lan. Eske nan nouvèl konstitisyon sa a nou pral mete pèn de mò pou vagabon yo? Nou pa konnen. Men, nou bezwen yon nouvèl konstitisyon. Eske se avèk Argel Henry nou pral vin avèk pwojè a, n ap aksepte pwojè a, eksetera? Sa a mwen menm m deja gen pozisyon m, m deja gen opinyon m sou li e mwen klè sou li. Verite an nou konnen l deja, prezidan, premye minis, e minis, sekretè deta, manb gouvèneman etc. Anpil moun soufri, anpil moun pran frap pou pwojè referandòm, pou referandòm ke prezidan Jovenel Moïse tap òganize a. E anpil milyon pèdi tou, anpil lajan gagote, anpil lajan gaspiye, paske pouvwa Ariel lan yo te kanpe tout pwojè, yo te koupe kou avèk tout ide pou gon refòm konstitisyonèl andedan peyi a. Men, mwen gen, mwen genyen e. Dènye entèvansyon, dènye entèvansyon Batonye e Monferrier Dorval lan ke m ap pataje avèk nou. Men byen avan fòk mwen pataje enfòmasyon sa a avèk nou. Mezanmi dram fèt tout kote. Lè se pa bandi k ap asasine, lè se pa bandi k ap touye, se papa k ap touye pitit. Se papa k ap touye pitit oubyen se zanmi k ap touye zanmi pou fanm. Tande. La Nouvelle pataje yon enfòmasyon, La Nouvelle se yon se yon yon paj daktyalite yo menm yo baze Lagonav, gen yon dram ki fèt nan Lagonav. Gen Loreus Germain ki touye pitit gason l ki rele Loscadet Germain ak yon kout kouto. Li vini, l debake nan kay lan, li entèveni pou l poze papa l kesyon, pou l mande papa a, kisa ki toujou lakoz ke li menm avèk madanm ni toujou nan kont ap fè skandal, mete moun sou de ran nan vwazinaj yo, moun pa ka dòmi lakay yo, toujou se yon kesyon, anmwey, anmwey, anmwey, me, me Loreyis ap touye m bagay sa yo. Lè l rive, l al pale a papa l, al poze papa a kesyon, ebyen papa a pa fè ni de ni twa fòm posib, Li te anba gwòg li, li te anba tafya l, li rale kouto l epi l foure kouto a dèyè tèt pitit gason an, li touye l, pitit lan pa bat. Li touye l sou plas, ti gason an mouri frèt, e daprè kèk temwen, daprè sa kèk temwen yo menm yo rapòte. Nan moman an la, moun e moun nan lokalite Kaleyon yo vrèman sou chòk, yo vrèman sezi dram nan, yn fwa ke, tande papa a te sou, li te sou gwòg li wi, Li te sou gwòg li tèt li pat dwat non li te sou wi yn fwa kel fin touye pitit lan l konnenl pa dwe rete sil rete lapolis ap marel li lage pyel e 24 jen kap vin kap gen pou rive la ta pral fè pitit lan 23 zan son ti gason ki fèt 24 jen 2000 papal touyel avèk Yon kout kouto. e dram yo yo anpil. E gon lòt enfòmasyon ki enpòtan, moun ki nan depatman Nò yo, nan moman la a gon gwo alèt e yon zanmi pataje avèk mwen kote ke yo fè konnen genyen yon pakèt nèg, yon pakèt bandi ki ap tante kite e kapital peyi a Pòtoprens pou rantre nan yon pakèt lòt depatman, pami yo depatman Nò lan Yo vin kache kò yo, y ap prepare pou yo vin mete baz yo, pou yo vin mete gwoup gang yo nan lòt depatman yo pou yo gade kòman yo ka pouri l, pou yo kontinye avèk egzaksyon yo, e zafè malfra y ap regle. Men nou menm, kòm moun ki la pou enfòme, n ap rete vijilan, n ap rete konekte pou nou ba ou tout detay yo san manke youn. Bon, la a li enpòtan e li plis ke enpòtan pou ou menm antanke Ayisyen, antanke sitwayen k ap viv nan yon peyi, pou w genyen detay tout detay yo sou enpòtans konstitisyon peyi w genyen e sou nesesite ki genyen pou fòse leta pou mande otorite yo adapte konstitisyon yo avèk bezwen peyi an, bezwen popilasyon an e bezwen moman an. Banm fè w reviv yon entèvyou ki te òganize e ki te ki te fèt avèk Batonye Monferrier Dorval e de regrete memwa, banm tout atansyon w, an nou tande ansanm. San tranzisyon, nou pral pale yon lòt sijè. Nou te anonse sa. Nou gen ansanm avèk nou sou liy nan pwofesè Monferrier Dorval. Li se batonye lòd avoka Pòtoprens, doktè an dwa konstitisyonèl. Pwofesè, bonjou, kòman w ye? Bonjou Robenson Geffrard, bonjou oditè, oditris radyo Magik 9. Mèsi. E bonjou tout teknisyen yo, tout kolaboratè yo nan radyo a la. Mèsi bokou pwofesè paske w ansanm avèk nou la prezidan an li kite peryòd konstitisyon an te bay pou yo te amande li kote ke te gon palman chanm depite a te gon travay ki te fèt deja dabò dayè te gen 2 komisyon ki tap travay sou sa e se vre ke n pat gen twòp nouvèl sou komisyon ki te nan sena a men komisyon ki te nan chanm depite a al te fon travay ase avanse e apresyab avèk depite Jerry Tardieu. Prezidan kite tout espas sa pase lè palman disfonksyonèl kounya la li vle avanse nan chanjman konstitisyon an kote ke la kounya youn nan volonte li se fè yon referandòm ki opsyon ki prezante a prezidan nan kontèks nou ye la kote ke sosyete a pa sanble anbake nan pwojè sa pwofesè Dorval? Bon fòm di w kesyon chanjman konstitisyon pa pou prezidan Paske li avan prezidan. Kesyon w poze a avan prezidan. Li pa pou prezidan. E pou nou li ye. E nou menm kòm pwofesè de dwa, n ap poze pwoblèm sa depi lontan. E mwen menm m te nan, keswa mwen menm endividyèlman, endividyèlman m ekri e sou li. E keseswa e dènyèman bawo a te fè yon konferans e m te entèvenan e mwen ki te prezidan la komisyon syantifik nan bawo a, nou te gen kèl konstitisyon pou Ayiti. Mwen m te di yon lòt konstitisyon pou Ayiti. E li te fèt an 2017. E depi avan n ap ekri sou sa. Mwen m te apateni a la chè Liliève Janvier. Nou tout yon ekip ke mwen menm, Bernard Gousse, Madam Maniga, Claude Moïse, e te genyen, te genyen, e tan dout moun ankò ki te nan, te nan, te nan chè, Léon Saint Louis, nou di ke la ta kesyon pa pou prezidan, e pou nou li ye, peyi a e pou nou li ye, pa pou prezidan, prezidan son, prezidan se te moman de listwa. Mwen men sa m di, fò nou chanje konstitisyon an. pou m chanje konstitisyon an avan lè eleksyon e an deyò di palman. Nou nan sitiyasyon ideyal pou nou fè sa. Si nou bezwen chanje konstitisyon an avèk yon palman, nou pa p ka fè sa nou bezwen fè a. Palman gen de pouvwa enòm, yo pa p janm desezi yo de lè pouvwa. Mwen menm tap fè, m raple te gon yo tap fè yon seminè pou lè parlemantè a monnen sur mer. J'ai pris la responsabilité pou m te di gen 2 vwa pou modifye la konstitisyon. La vwa konstitisyonèl ki la vwa parlemantè ki e konplike e la vwa extra konstitisyonèl. Ou konnen gen yon depite ki di m, Si w antann pa vwa ekstrakonstityonèl, apre l ap pouse m di, Mèt Dorval, konprann, m gen pouvwa nan men m, ou mande m retire pouvwa m pou m ba lòt moun? Amandman ke Preval te fè a, se yon amandman minimal ke l ye. Se pa sa Prezidan Preval te vle fè. Li pa t kapab fè sa l bezwen fè a. W ap pale m de Jerry Tardieu, yo te rele Amandman se Kousa w te rele kòman w te rele komisyon an avan se komisyon sou la refòm wi nèg yo pa vle yo di amandman ou mete mwen menm m gen yon responsabilite kounye a kounye a m an plis m batonye non sèlman m ap defann avoka yo m gen yon wòl sosyetal n ap soufri. Mwen rantre an Ayiti depi 93, m ap ekri depi 95. M raple mwen premye atik mwen pou te ba Carlo Desinor, m se pibliye Le Lendemain, se Ki dirije Leta? M raple mwen premye atik ke j'écris, le 3 septanb, li parèt nan jounal Le Numérique, 2005, non, 3 septanb 95. Metnan jodi a nou rive nan yon faz Sa nou obsève, fò nou fò nou fò nou menm wè de menm ke w tande lè w ap pale de nèg k ap obs medsen k ap pale mwen menm se yon dyagnostik ke m fè mwen menm se yon medsen di dwa osi chak fwa gon kriz nan peyi a depi yon nèg di po w chanje premye minis gen kriz depi w di eleksyon po w gen kriz M obsève an 96, mwen menm lè m rantre an 93, m kòmanse an 95, 96 kriz, lè pou yo chwazi premye minis, se 1 mwa prezidan pran pou chwazi premye minis li. Lè kounyeya ou vin genyen, kounyeya e pa sa l te vle, se pa moun sa l te vle. li fè tout fason pou l ale jiskaske l bay demisyon l. Yo pa ka ranplase premye minis la. Men tou rive kounye a ou twouve Martelly, Martelly chwazi Roudier, yo chwazi Gousse, yo chwazi Conille, je passe par hasard, aprè se Lamothe. Bon, Privè pran pa l avèk Fritz Jean. Nou konn sa n ap imilye moun nan peyi a. Menm Jovenel ki la, e pa Jacques Lafontant k ap chwazi non. Se pa aze vre. Nou te oblije fè yon kout gidon pou chwazi sa. Lè pwoblèm yo poze, fò nou rezoud yo. Se kòmsi ou gen yon pwoblèm nan machin ou. Men si ou pa rezoud li, l ap afekte tout sistèm nan. Men se nan sa nou ye. Yè m pral nan bawo a. Mesye m di, se nan bidonvil nou ye. Depi m pran, yè m ap di avèk yon kolèg ki di m, m di misye, Kontèks yo, kontèks yo ou non kontèks, pwofesè, pwofesè youn segond banm youn posiblite pou elabore, nou non kontèks de, de, de, de, m pa vle di twoub sosyal men de, de kontestasyon de youn prezidan e yap mande pou, pou, pou, pou li ale 7 fevriye 2021 opozisyon an ki di yo pral relanse mouvman de pwotestasyon yo ankò, nou non kontèks kote ke anpil moun estime prezidan an pa jwi de youn lejitimite pou ke li kapab abòde dosye sa. Byen ke ou di se bagay sosyete a men fòk gen yon moun ki inisye li. Nan ki sans, nan ki sans, pwofesè, pwofesè, nan ki sans moman an ideyal pou ke chanjman, chanjman konstitisyon an fèt? M di kèlkeswa lopsyon chwazi, mo de sid la mele mwen menm. Kèlkeswa lopsyon chwazi, kit prezidan ale, ke l pa ale, fò nou chanje konstitisyon an. Kit se nèg yo se tranzisyon pou yo fè, fò nou chanje konstitisyon an. Tande! Lè de, y a de kan k ap goumen la kounye a la. Men mwen, mwen menm je suis d'aucun camp. Mwen je suis de kan. Gen kan du pouvoir, gen kan de l'opposition. Paske pa gen une opposition, gen des oppositions nan peyi a. Kontrèman sa moun ap pale anpil la. Gen des oppositions, pa gen une opposition. Kan pouvwa a vle fè chanjman konstitisyon. Kan opozisyon an di kounye a pa l tranzisyon pou l fè konstitisyon, l ap fè konferans nasyonal e l ap chanje konstitisyon. Dans les deux cas, yo mande chanje konstitisyon. Mwen m di se pou yo fè kèlkeswa opsyon yo chwazi. Kit prezidan kit prezidan ale, kit li pa ale, fò l chanje konstitisyon an. Nou nou solisyon paske nou p ap ka fè refòm nan avèk palman an. Ane sa se ane zero m pa konn ki kote de peyi a pou nou mete lod nan peyi a pou nou kalme peyi a nan tou lè sans dabò ki pwoblèm ayiti gen ayiti gon pwoblèm deta tande tande sa map di ayiti gon pwoblèm deta leta dayiti ayiti pa fonksyone kòm on eta. Leta Dayiti pa disfonksyonèl. Leta Dayiti nè pa o sèvis dè sitwayen. Leta Dayiti nè ranpli pa sa misyon e nou menm nap soufri. Mete yon ti bò, fò n òganize Leta a, fò nou refòme Leta a, fò nou chanje Leta a. Pou chanje Leta, Y a le dwa de leta ki è dan la konstitisyon. Se dwa sa dabò fò nan gade sa konstitisyon an di. Ou wè pou chanje leta pou fè refòm leta. Pa egzanp m mande mwen menm fò nou pase a yon leta rejyonal. Nou gen veritab rejyon sa di plizyè peyi. Men pou nou fè sa fò y al retire nan gade desantralizasyon gen avèk lè kazèk, lè zazèk, lè zaèm, adè ki pa vle di anyen. Mwen mande pou pou yo ta transfòme seksyon kominal an komin, epi n ap gen de veritab rejyon avèk dè inivèsite dan lè rejyon. Inivèsite Dayiti nè pa nè pa kapab d'absòbe tou lè sèk etidyan la. Men kiyès pou absòbe yo? Se le se se se se leta. Men donk se konsi donk donk dwa leta kiyè dan la kont kiyè dan kiyè dan lakonstitisyon Li gen plis ke pou m fè leta, lobjektif se de chanje leta, pou m chanje leta fò m gade sa k nan konstitisyon, m ap oblije chanje konstitisyon pou m fè l. Metnan ou gen yon pwoblèm rejim politik la, kòman m dabò nou pa bezwen premye minis, nou pa bezwen sa, nou bezwen yon ekzekitif monosefal yo envesti l nan pouvwa l, le jou menm li chwazi gouvènman l enstale l. Lòske m ap gade envestiti Bolsonaro, se le jou menm wi, misye fin pwente, fin envesti de pouvwa. Ou konn sa l fè? Li antre nan palè a, li siyen yon dekrè, li ogmante salè minimòm wi. sitiyasyon pou m chanje konstitisyon mwen menm. E sa m di, kit prezidan an ale, kit prezidan an rete, mwen menm m mande pou chanje konstitisyon. Paske m gen yon sitiyasyon ideyal pou nou fè l. Si yo vle prezidan ale, y a fè l ale. Youn ou lòt, youn ou lòt. Yo kapab rive nan yon konpwomi tou. Mwen m pa ka bay solisyon. Yo menm ka rive nan yon konpwomi, epi kounye a yo degaje yo. Epi opozisyon li menm, èske l oblije antre nan pouvwa li menm? Li gen dwa òganize l pou l al pran pouvwa, sa depan de chwa fè. Li gen dwa di li menm, li menm li pa vle sa, se tranzisyon l vle. Si li rive li gen rapò de fòs yo ka pèmèt li fè prezidan ale epi chanje konstitisyon m pa gen pwoblèm ak sa mwen menm. Men se ki m enterese mentan, il fo chanje la konstitisyon nan sèt peryòd la. Se pa eleksyon pou n al fè avan. Nou pa nan eleksyon kounya. Nou pa nan eleksyon. Dayè menm chyen yo tou gen senbal yo. M ap di w, si m ap chanje konstitisyon an, m pa menm konn ki kòm ki se menm, kisa kòm m ap pral rele li. M gen dwa di bon, m ap gen yon administrasyon elektoral distènk de la jiridiksyon elektoral. Ou wè, moun ki fè eleksyon an, ògàn ki fè eleksyon an, m gen dwa rele l yon lòt jan. M ka rele l otorite elektoral, m gen dwa rele l jan m vle. Ou konprann? Mwen, mwen, mwen, ou konprann? M gen, jan m ta vle rele l pa yon non Diferan de CEP, Dokiman gen dwa rele m gen yon administrasyon elektoral ki la pou l òganize eleksyon tou, pou administre eleksyon an, epi m genyen yon jiridiksyon elektoral lè gen rekou. Lòt jou m ap pale yon moun, m di misye, poukisa tout tan nou di kounye a nou gen yon pwoblèm eleksyon mal pase, men poukisa yo pa kolte bilten yo? Poukisa bilten m pa ka wè yo? Mwen kolte bilten yo? Nou bezwen gen etranje k vini pou di sa pou nou fè? Nou done nou done w lenpresyon ke nou sòm enkapab de dirije le peyi. Mwen menm on peyi ki gen mèt Dorval ladan, ou te gen peyi ou gen Firmin, ou gen Price Mars, kounya gen mèt Dorval la. Mwen menm se afè pam mwen menm. Eske ou wè efè nan. Pal mwen menm afè pam. Afè paw la kòman li ye? Mwen menm esam di an deyò de bagay prezidan an sa pa enterese mwen menm. Sak enteresem m pap pale pou prezidan paske mwen menm prezidan pa prezan pou di sa pou m di. Prezidan paka di sa pou m di tou. Pa gen moun ki ka di sa pou m di. Ok. Mèt Doval gen li pwofesè pandan 27 an. L ap anseye yon matyè. M anseye dwa, msaj m anseye dwa konstitisyonèl. M te fin anseye finans piblik yon lè nan Kiskeya, m pa m al ankò. Mentan lè m ap etidye, m ap li, m ap ekri epi epi kounyea n ap obsève, nou wè pwoblèm nan, men pwoblèm nan. Non di ke mwen menm obsèvasyon m ban mwen kont pou m poze yon dyagnostik, m di ke fò nou chanje konstitisyon an. Pou nou chanje konstitisyon nou pa ka fèl avèk palman, palman pap janm kite nou nan sitiyasyon ideyal pa gen palman pou nou fèl e kèlkeswa gwoup kap mandel se sa yap mande pou chanje konstitisyon si se gwoup ki mande prezidan ale prezidan ale yo fèl ale yap pou yo chanje konstitisyon aprè e map mande yo pou fè sa tou kit se tranzisyon ou gen fòw chanje konstitisyon nou pa vle dan tou lè ka fò nou chanje konstitisyon ke yo gen rapò de fòs yo mete bagay yo mete fòs yo deyò pou yo metel ale m pa gen pwoblèm a sa mwen ke yo menm paske se rapò de fòs ou ye Mwen menm sa k enterese mwen menm objectif nous devons organiser l'Etat d'Haiti pou ke Haiti Haitien fier nous avons perdu cette fierte d'être Haitien mwen menm moun kap dirije w pa fèm fier d'être Haitien sa m bezwen w nèg fèm pou mwen ke w fèm fier d'être Haitien mwen vle w sove deja mwen menm. Men ou fèm fyè dèt ayisyen. Nou pa janm pèdi sèt fyète. Nou toujou nan yon kriz. Kòm se yon etranje ki vin di nou sa pou nou fè nan peyi a. Se kòm si nou pa gen moun. Nou janm enkapab de nou dirije ni nou gouvène. Lòt peyi nè ni gouvène ni administre. Nou s Ay pòv prese tonbe dan yn nou s yon bidonvil nou tonbe. Pwofesè Dorval. Nou s yon desankontre ak pòtoprens. Nou s yon dezangòje. Nou s yon desantralize pòtoprens. Gèg, mete volum nan pou pwofesè a ka tande m. Pwofesè Dorval, èske. Pou sa, lòt wòch Leta, lòganizasyon de Leta ki rejwi nan lapresyon fè lonbra li. Pwofesè, ou tande m la? Nou politik, nou politik, nou tout bagay, nèt rekonèt se politik, politik, nou pa di w nan ki kan w ye. Je suis donc le camp. Pwofesè Dorval? Il n'existe pas de camp capable d'intégrer Mèt Dorval. Fò nou konn sa. Il n'existe pas de parti en Haïti. La rezolisyon est abrogatrice de tout konstitisyon. Dezyèm bagay tou rezirèksyon. Fò nou konsidere nou nan yon sitiyasyon revolisyonè, yon sitiyasyon pou nou fè refòm nan. Aktyèlman pa gen palman, kòman w ap fè eleksyon? Dayè nèg yo di yo pa vle pran dekrè. Epi kòman w ap, peyi a bloke. Epi nou pral rete san gouvèneman. Men lè pwoblèm nan poze fò nou ka rezoud li. Le droit n'est pas dans les, tous les droits ne sont pas dans les textes. Konstitisyon 83 a se li ki te dwe la piske lè l soti, lè Jean Claude ale te gen Konstitisyon 83, te gen Prens Baby. Men kès kon a fè? Se ta zo l konsidere on a ekarte la Konstitisyon wi. Il falè kon, yo te konsidere ke yo te nan sa son revolisyonè, rezirèksyon, la rezirèksyon, peu importe. la Constitution de Paris 23, epi yo etabli Lwa 1127. Men devan tout asosiyasyon asosiyasyon de revolisyonè, de refòm, pou nou di ke se pwosedi, tande wi, ou pral fè yon deklarasyon damandman. Apre amandman an, ou pral fè eleksyon, ou pa konn kiyès k ap vini. Gade kounye a, gade yon pwoblèm ki poze. Gon amandman ki kontwovèse nan peyi a depi 2011 wi. 9 me 2011, Mateli ekate fè yon arete. Yon arete pa ka rapòte yon lwa konstitisyonèl. Men tan li vin retabli l, nou pa t nan delè pou nou te retabli sou asanble nasyonal konstitisyant ki pou ta etabli. Ou pa t nan delè a. Mentnan, m al bay yon konferans a Boston sou la nasyonalite. Epi yo di m, Mèt Dorval, E amandman sa, sa l ye? M di, Nou sòm devan règ lè zamandman de fèt. Nèg yo di m, Kòman nèg yo di m, kòman ou ka pale amandman de fèt? Sou konstitisyon ke l ye. Men, kòman peyi a fè viv sou tab di ki konstitisyon k an vigè, sou ki prezidan prete prete sèman? Èske nou ka rete nan bagay sa tout tan sa a? Ou amandman ki kontwovèse. Vous savez konsèy konstitisyonèl sa ke mwen menm je m'etais opposé a la nominasyon di konsèy konstitisyonèl. Pou ki sa? Ou pa ka pran yon enstitisyon osi onorab kon sa ki yon amandman kontwovèse. E alò, manm Konsèy Konstitisyonèl yo la pou fè respekte sèt Konstitisyon, epi yo menm yo pral objè de kontwovèrs, de diskisyon. Men, men sa, depi lontan m te sonje pwoblèm sa a wi. On pwen, yo te di, bon, manda Mathieu Danzon ye, n ap chanje l. Nou fini. Nèg ki gen senk an di, Mèt Danzon pran senk an Konstitisyon. Se konsa on a di homme d'Etat. Mwen mande sa homme d'Etat. Mwen menm se pwoblèm peyi a m ap poze la mwen menm. Epi nou tout nou, nou pa gen okenn fyète dèt Ayisyen. Di nou non, di nou non, Pwofesè Dorval. Konba sa fini. An n vini sou kesyon m te poze w la. Ou pral gen pou w reponn li apre poz drapo a, piske l fè uit è. Nou pral bay drapo nou respè li. M swete ke l ap jwenn yon ti plas nan nouvo konstiyisyon an. Men, ou pral tounen pou di nou ki premye akt, kit se tranzisyon, kit se Prezidan Jovenel Moïse ki la, ki premye akt li dwe pran pou ke li avanse vè chanjman konstiyisyon. Mete tout nou, tout moun mete nou gadavou. N ap bay, n ap bay drapo peyi nou respè l. Mèt Dorval, Mèt Dorval, an n bay, an n bay drapo a respè. Yo pral fè eleksyon nan awondisman nou. Pwofesè, li fè 8 è. Pwofesè, pwofesè nap bay, nap bay drapo a respè li, epi nap tounen avèk eksplikasyon wap bay. Gad avò tout moun. Pwofesè Dorval ki ansanm avèk nou sou lign nan la. Nap gade posiblite pou chanjman konsteyisyon an. Pwofesè a pozisyon l klè. Fòk konsteyisyon an chanje. Li di nou nan yon kondisyon ideyal, moman an pwopis pou ke chanjman konsteyisyon an fèt. Kit se avèk prezidan an, kit se nan tranzisyon, li menm bagay sa pa regade l, men fòk genyen chanjman ki fèt avan nou gen eleksyon e se pa palman an ki pou fèl mentnan kesyon an se ki premye akt ki dwe pran pou kit se tranzisyon an kit se prezidan an pou yo avanse nan konstitisyon an eske nou dwe pran akt pou ke nou mete konstitisyon nou ladan nan la an veyez avan nou avanse nan chanjman konstitisyon an pwofesè ou kapab elabore silvouplè. Mwen menm, m pa favou, nèg, m pa favorab lè nèg di wal fè yon asanble konstityant. Si asanble konstityant pou nou fè menm jan yo te fè an 87 la, al fè l pa awondisman, an 41 awondisman, paske fòk nou raple istwa la. Lè yo fin mete eli 41 yon moun pa awondisman pou al nan pou al nan asanble konstitiyant la, ou te gen 31 awondisman alepòk. Lè lè CLJ a wè sa, moun yo ba moun ki pral fè sa yo pa gen kapasite ase, yo vin mete 20 nome. Jòj Michèl di sa nan liv li a wi sou vin yon konstitiyan. wap genyen dè politològ, wap genyen dè sosyològ, dè istoryen de konstitisyon tèl kon yon nèg tankou Kolod Moyiz gen yon konsyon de konstitisyon, gen istoryen tou kou, wap bezwen lejistisyen, wap bezwen moun dè grameryen, fòk bagay la byen ekri, wap gen grameryen, wap gen antwopològ, etnològ, tout sa k ka, ou ka bezwen yon jewograf tou wi. Paske si w al mande, w al mande fè yon redekoupaj teritoryal, w ap bezwen jewograf, ou ka bezwen menm demograf tou wi. Donk se yon kesyon ki enpòtan, fò nou pran letan pou nou reflechi sou kesyon, pou nou gen moun konpetan. Paske sa, kisa, kisa pèp, n ap pale pèp, pèp la, mwen prèske la di wi, Elit la o sèvis di pèp. Se sa yo bezwen. Nou gen yon Leta o sèvis de la popilasyon. Men, men tout fò nou gen moun ki gen kapasite, ki pou, ki pou nou mete nan, nan, nan yon ekip pliridisiplinè. Mwen m pa wè kis, m pa fè, mwen pa, m pa, m pa, m pa wè kèlkeswa moun ki gen kapasite a, epi pou nou fè, pou nou pran letan. W ap oblije, w ap oblije nan yon demach metodoloji, anplis w al nan istwa peyi a, nan, nan istwa peyi a. epi pou nan di bon nap poze w pwoblèm lè w tann yo tann yon emosyon yo te kont makout nou fini paske m wè m wè isi isi depi w pou entèl ou kont entèl yon nèg gen dwa wè yon nèg gen dwa divalyeris pa gen pwoblèm ankò m wè sa konsa depi w respekte lalwa m wè isi nou pa vle nèg la pou entèl kont entèl se nòmal li gen dwa pou entèl men la dwa pou entèl li kont entèl dan le respè dè règ Ou klè ou klè pwofesè ou pou ou jan w pale a ou pou yon chanjman de rejim ou. La demokrasi sè de disansis Donk disansus majoritè se sa la demokrasi. Se pa ke tout moun panse menm jan. Donk mentnan se konsa pou nou konsevwa kesyon an de manyè serèn pou nou poze pwoblèm. Paske si nou pa fè sa, si on va au dessus de la mele, nou soti, bon nou di kounya gen 2 kan, kounya se nou menm ki pou konnen kisa nap fè, eske nap fè dans le cadre d'une transition, Èske nou ap fè l? Kòman n ap fè l? Si n ap fè l avèk moun ki la yo, kòman n ap fè l? Si yo pa vle l moun ki la yo, se relijyon k ap fèt, fòk relijyon byen fèt pou nou konn ki sa k pou fèt. Men ki sa ki m enterese nan tout se tan? Nou devon, kèlkeswa, je repèt ankò, kèlkeswa lopsyon chwazi, avèk ou san prezidan, Tout c'est une bataille, oui. Contention qui gagne, qui sa observé comme tension t'as soke, nous avons toujours un problèmes pour nous choisir pour Premier ministre. Il y a toujours un conflit. Il y a un conflit entre le président et le premier ministre. Il y a un conflit entre le gouvernement et le parlement. Il y a un conflit entre le président et le parlement. Parce que le président parle en gouvernement, An prensip. Men kisa nou konstète? Le prezidan gouvène, le prezidan pa dwe gouvène. La mayoralte rès prezidansyèl. Pa bliye nou gen istwa peyi a. Nou sot nan Desalin gouvènè, Desalin anpwè, Kristwòf wa, ki te yon prezidan ta vi. Mentnan, sa nou bezwen? Nou bezwen yon ekzekitif monosefal. Mentnan, le prezidan ap gen yon moun k ap kontwole l, lè minis dwe tèt responsab devan le palman. Nou bezwen, ou konnen w a di gon vis prezidan, tou depan. E lè nou gen vis prezidan, fò nou di bon, 1. Si prezidan pa la se vis prezidan si prezidan pa la kiyès kap ranplasel si fèt la bay sèm ranplasel nou prevwa tout moun ki pou ranplase prezidan e si si gon vakans men kounya kounya lè yo fon amandman konstitisyon ou pa konn kiyès ki pou ranplasel yo di ou ou pa gen solisyon aktyèl si prezidan ale kounya epa la solisyon konstitisyonèl mentan. Jounal pa la solisyon mezi konstitisyonèl si prezidan ale. Kiyès pou al bay pouvwa la? Menm lè bagay te gen Privè, Privè te pran pouvwa, li pat, nou te pran yon solisyon pwa de la konstitisyon. Bay solisyon, donk nou pran plas nou di bon, epi kounye a ou wè prezidan sa Asanble nasyonal pran tèt bagay la. Mèt ou pa gen sa kounye a la. Ok. Mentnan, N ap chanje rejim politik la. Nou gen yon Palman Egzekitif Minisipal, Prezidan eli. Men sa m di, le Prezidan eli prèt sèman, li gen dwa prete sèman devan la nasyon, yo envesti Prezidan. Mentnan, ou pral ankadre pouvwa Prezidan, paske tout moun pè, ou pral ankadre l. Gen de rekou, lè dwa e libète seront pwoteje, jiridiksyon an pou pwoteje. Mwen menm sa m prevwa, si gen yon sitwayen yo fon aksyon pou yo revandike le dwa o lojman. Si la libète dwe près menase, men fò map dwa son dwa konstitisyonèl pwoteje, fò gon kote male. Kounye a nap pale nan laprès, bla bla bla, gade libète la près, men fò l efektif. Fò l efektif. Mentnan nap pale, gade gon pakèt dekrè la, ok, nap retounen sou sa. Mentnan desantralizasyon an, fò nou wè l. Fò nou wè desantralizasyon jan li ye a li pa bon lè yo te mal konsevwa l ou vin gen azèk sa l itil kazèk sa l itil mwen menm m pwopoze mwen menm pou nou genyen transfòme kazèk yo seksyon riral yo an komin pou nou wè kòm kolektif de baz lakomin le gran gwoup se larejyon ou gen larejyon di nò avèk dè inivèsite dan lè rejyon pou mwen linivèsite de dayiti devyen inivèsite de lwès ou gen inivèsite dan le sid yon nèg gen dwa dan le sid al etidye okap ou dan le nò ou nan peyi a dan lwès ou ale si dan le sid ou dan le nò donk se leta ki pou mete inivèsite nan peyi a y a un bezwen de fòmasyon nan se peyi nap gaspiye lajan nap gaspiye tan metnan kounya kounya departeman na gade kisa poun fè avèk yo lòt jou map reflechi sou sa m kòmanse ap reflechi sou departeman yo metnan nou genyen kounya le sistèm jidisyè kounya èske nap fè on Lè Abel Jizé di nap pale endepandans kounya nou di se nome yo nome yo men fò nou poze pwoblèm nan eske lefèt ke yo nome yo pèdi endepandans yo men kesyon sa yo fò nou poze yo tou nou pap rete lè kesyon poze fò nou rezoud li mentnan ou genyen kounya kou dèkont nap pale kounya valab li kou dèkont alò ke nap pale de koripsyon nan peyi a nan leta e pa gen rapò kou dèkont tou lèzan se kounya mesye ki la yo kap fè yon efò lage chayèt anyèl Se pou nou mete nan konstitisyon. Kou dè kont la se pou nou separe l di kontansyon administratif. Eske nou ka di bon, n ap separe l, kou dè kont sokup dè kont, di kontwòl dè kont, se dè tribinal dè kont. Epi kounye a nou di bon, la dechaj nou p ap bay palman an, bay minis yo, se kou dè kont ki pou fè l. Paske la dechaj ministeryèl, li vin yon am politik pou nèg bloke nèg. Ou konn nan kisa w ye la a? Nou anpeche nèg ki konn eksperyans dan leta vin dan leta. Nou gen dè parachite dan leta. Parachite! Paske yon nèg ki minis, se natirèlman vle li vle prezidan wi. Paske li konn eksperyans. Menm si el fè yon eksperyans negativ, li ka li ka amelyore. E pa paske nèg la fè yon eksperyans negativ li pa ka li pa ka amelyore. Lòm è pèfektib. Donk, menm pwosedi amandman an merite merite chanje. Nou pa ka pou lè nou fè yon deklarasyon damandman nou fè eleksyon apre nou pa konnen si majorite sa te fè amandman te pwopoze amandman an se li menm k ap vini k ap vin statye sou lè amandman pwopoze. Bagay sa ilojik. Moun ki te fè konstitisyon an se yon sòl bagay yo te wè se Duvalier Pwofesè Dorval, yon ansanm de chanjman ki dwe fèt anndan konstitisyon an, ou konsyan ki se avèk anpil lòt ekspè sa pral fèt. Dènyè kesyon nap poze, èske pouvwa a te kontakte w nan sans sa? Pwiske m konnen yo te mete yon moun ki pou fè konsiltasyon, se Guichard Doré li menm menm ki te gen pou l te fè konsiltasyon nan sans sa. Yo kontakte w deja? Kite m pale w. Nou fini wi. Depi, m potko menm batonye. Mèt Dorval yo toujou yo toujou wè mèt Dorval paske mèt Dorval gon pozisyon li kwè ladann li defini li li asime pozisyon l gen nèg ki pa gen pozisyon men yo kwè yo asime wè pa gen moun m pala tout tout moun bezwen pale avèk mwen aktyèlman yo si yo te nan batonye yo si yon pozisyon santral mentnan yon pozisyon santral non sèlman m ap defann avoka m ap defann peyi enterè peyi a k enterese m la kounye a la. Mwen menm, wè m pa bay, mwen menm m pa bay, jan lè m pa bay, bay, m pa bay konferans de près pou kliyan m endepandan di kliyan. Mwen dwe endepandan. Lè l ap pale, m endepandan. M lwayal e endepandan. Nenpòt moun vin nan kabinè m mwen menm, vin wè konsilte m antank avoka. Ok, yo konsilte w deja? Pouvwa konsilte w deja nan sans sa? Ou menm ou malad, medsen an wè w, men poukisa medsen an pa endepandan, ou pa ka endepandan ou menm? Mwen menm, nenpòt moun a konsidere mwen Dorval, nenpòt moun a rele m, e moun a bay pozisyon m tou, se pa sèlman onivo nasyonal, onivo entènasyonal yo rele m tou. Lè w jwenn gwo nèg ki rele m Guy Sapari. Guy Sapari li rele m, pa yon gwo nèg la. Men èske pouvwa a konsilte w deja, mèt Dorval? Nou fini. Èske pouvwa a konsilte w deja sou sa, sou abonman konstitisyon an? Tout moun gen dwa pale avèk mwen. Pwofesè w pa reponn kesyon an non. Tout moun pa bezwen dwa kiyès m pale mezanmi. M ap pale de manyè jeneral. Tout moun, tout moun gen dwa pale avèk mwen. Lopozisyon konn pale, gen nèg opozisyon konn rele m tou. Mèt Dorval pa o sèvis de li menm non. Je ne m'appartiens plus, j'appartiens au pays. Je fais le sacrifice de ma vie pou servir le pays. Mèsi bokou pwofesè Dorval. J'aime ce pays. Mèsi bokou pwofesè Dorval. Mèsi pou disponiblite w. Nous avons une grande histoire.